Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon se ta kapab yon emisyon spesyal men ekoute pwiske nou gen lòt dosye ki preokipe nou nan peyi dayiti nou oblije ap mete lòt dosye nan kad emisyon sila men dabò nap kòmanse avèk yon mo nan spò pou nou dir ke Larjantin an demi final e le Brezil li menm li elimine. Brezil nan yon match ki sirprann ni paske Kowat yo te kanpe devan li an bout fè ebyen Brezil ta pral make yon gòl nan tan pwolongasyon ekip Kowat la ta pral egalize. Sa ta pral sirprann moun an jeneral paske anpil moun te konprann ke ekip Brezil la ta pral mache sou ekip Kowat la. Bon rive nan seyans de tir o bu ebyen gardyen Kowat la. Li fè lesansyèl, li pèmèt ke ekip li a li aksede an demi final. Se ta kapab yon match istorik antre le Brezil e la seleksyon Kowat de foutbòl. An se ki konsène Arjantin, m panse ke si Arjantin te elimine, se tap grav e se tap chokan, revòltan an menm tan paske yon ekip kap mennen 2 zero, match prèske fini, ebyen ekip Nèrlandèz la li make 2 gòl. E sitou, dezyèm but lan, Se yon but fenomenal sou yon koufran byen travaye, m ta kapab di pas nan sifas reparasyon an epi gòl. Sa w tande a la a, Arjantin ale nan tan pwolongasyon. Men ekoute y a kèlken ki li menm pèmèt ak Arjanten yo pou yo kapab respire. Son non se Di Maria. Il a fait l'essentiel. Anpil moun di ke li te evidan pou ke Scaloni te mete Di Maria imedyatman ekip la Oland lan. Te 2 a 1. Alò, li te fè grenn gòl la, epi yo t ap vin bouskile Ajantin nan moman sa. Donk, Di Maria ta pral pèmèt ke Ajanten yo respire, ta pral pote danje a nan kan ekip Nerlandèz lan, piske nou wè nan moman li moute a, ebyen nou wè kantite danje ki pote nan kan ekip sila a, o pwen ke gen plizyè tir ki fèt pa bò kote Arjante yo. Malerezman, La Oland tonbe an kar de final. E yè nou te bay yon ti istorisite sou match Arjantin la Oland se pa match ki toujou fasil an 1974 4 zero la Oland baleye Arjantin e pi an 78 Arjantin pran revanch li e pi aprè gen anpil match se toujou nan pwolongasyon yo al departaje yo. Nan fen emisyon sila nap vini avèk kèk reyaksyon pou ou reyaksyon aprè match Brezil lan. Les fans du Brésil e pi nan mitan Arjantin nan kote ke e fanatik ekip sila te di yo menm yo rete trè konfyan puiske yo konnen ki ekip yo genyen la, ekip sa kapab rive trè trè lwen. Bon, antouka anpil moun te panse ke si Arjantin te elimine menm moman ak Brésil se ta pral bon pou Eropeyen yo men gon ekip Amerik ki toujou rete nan kad konpetisyon sila men sa ta pral. Pire pou Ariel Henry paske pèp la te ka tou panse al pote boure. Piske Argentine pa elimine, Argentine toujou la, Ariel gen yon ti chans toujou daprè anpil moun. Alezi pou lè zenfo. Pa bliye m di nou ke n ap vini avèk kelke zimaj nan fen emisyon sa pou konsènan le spò. E genyen yon tweet ki fèt. Le principaux ténors du secteur privé dans une note prône un changement de paradigme politique et économique en Haïti. Tout en transcendant. les divisions intestines. Ils disent promouvoir la bonne gouvernance et un plan stratégique de développement économique et social. Mes amis, travail pour le peuple, non monsieur? C'est pas mettre des titres notre déo. C'est passer à l'action et puis laisser à le peuple après. Eh bien, nous voulons le travail pour lui. M'gale pas nos deux Twitter réels en rifer pendant match Brésil-Croatie, match Argentine-La Hollande. PM n'a dit la corruption constitue un obstacle sistémique. à la réalisation de la démocratie, à l'état de droit ainsi qu'aux droits humains. En s'installant dans les pratiques sociétales, la corruption alimente l'injustice, les inégalités économiques et sociales, l'impunité et engendre d'interminables conflits. Li di pi lwen, lajistis dwe aji pi rapid kont moun sa yo ak tout konplis yo nan sektè prive a paske Leta bezwen resous pou ede konpatriyòt nou k ap viv mal, k ap viv nan lamizè, ki nan tout kalte difikilte. Lajistis dwe trase bon egzanp nan sosyete a pou jenerasyon k ap vini yo konnen ke sosyete a pa tolere moun ki vòlò oubyen tante vòlò lajan, ak byen leta. Sa se twit Ariel Henry. Si w gen chans jwenn twit sa yo, w al gade anba yo. M pa konnen si se yon lòt moun ki ekri pou Ariel Henry. Men si w al gade anba yo, w ap wè. Pa egzanp, nou kapab li kèlke kòmantè pou ou. Boule. Nou konnen sa l di. Genyen 3 mo. Moun sa a mete dèyè boule la. Manman, epi gen yon bagay ankò. Epi yon lòt bagay, oh! 4 mo. Moun sa di prepare w pou bwa kale. Yo pral fout dechouke w. Bon brèf, antouka, kòmantè yo pa ale menm nan sans premye minis lan puiske se yon sèl moun ki di PM kòman sa va? Bon, tèt chaje. Antouka, m gen enpresyon ke si pèp ayisyen an ta jwenn Ariel nan lari, ebyen, y ap mete men sou Ariel Henry. M te pwomèt nou yon ti pale sou koze Repiblik Dominikèn atravè yon emisyon spesyal. Men ekoute, se nè pa ojodwi. Se sra pou demen. E m ap fon ti pale sou kòz Ayisyen yo ki nan peyi Turki ankò mezanmi. Gouvènman Ayisyen an m panse ke ou genyen menm sou papye yon sòt de koperasyon. Sinon kapab gen dyalòg avèk otorite Turk yo. Poukisa ou pa mennen demach pou ke Ayisyen ki an difikilte, ki an danje nan peyi Turquie pou yo rantre lakay yo? Paske se pa jodi a moun yo ap plenyen, sa fè yon mwa depi ke nou tande moun yo kap plenyen, moun yo nan prizon se ti gòdèt dlo yo ba yo avèk bonbon, avèk tomat. Sa l ka fè pou yo? E moun yo lè yo ta prale nan peyi sila a, yo te depanse 2500 dola e menm 3000 dola ameriken. Donk, mwen panse ke se evidan pou ke gouvènman an tande bri moun sa yo pou faire quelque chose. Nou te rezève ti imaj sa yo pou ou e mesaj ki vin jwenn Leta Ayisyen e ke Leta Ayisyen dwe aji an retour. Bonsoir mse mwen se Roseline donk nou. Ap mande avèk gouvèneman ayisyen an pou l te kapab panche sou nou ki ap viv nan peyi Tiki, kote ke n ap soufri, n ap n ap pran dè zimilyasyon sou tout fòm isi. Nou malad, nou gen difikilte pou n al lopital, nou pa gen po, nou pa gen mwayen. Yo te genyen yon kat ke yo te konn ban nou, donk, e yo pa ban nou li ankò, donk pou nou te ka sikile anndan peyi a, nou pa genyen l. Epi, lavi an vin vrèman, vrèman koute bò isi. Sa vle di li vin chè. Donk, se nan optik sa, n ap mande avèk Leta ayisyen pou l kapab panche sou pitit li yo la Tiki k ap mennen yon vi, m te kapab di, yon vi bèt. Si w gen difikilte, ou pa ka, ou gen difikilte lè pou w anfème kay, donk ou nan lari. M panse sa li konsène avèk avèk leta peyi nou. Bout nou te vin nan peyi a se jis pou nou te kapab chèche mwayen ki miyò pou petèt pou ede avèk frè nou, sè nou, pitit nou, madanm nou ki an Ayiti. Ò lè nou vini bagay yo nou wè sa vin pi konplike. Nap mande avèk leta ayisyen sil te plè pitit nou deyò pitit nou lòt bò dlo donk yap soufri m panse sa konsène nou donk panche sou nou panche sou nou panse avè nou donk se pa de fason volontè nou ta renmen tounen paske nou pa wese oubyen nou pa vle travay men se bagay yo ki parèt difisil nap fè 12 zè de tan chak jou e ti sa yap ban nou an li pa kapab menm reponn avèk bezwen nou mezanmi. M panse si bagay la li te bon, nou pa t ap kite peyi nou, nou depanse kòb pou nou vini, epi pou nou ta mande pou nou retounen. Sa vle di bagay la li pa bon pou nou. Panse avè m, gouvèneman Ariel, Doktè Ariel Henry, avèk tout moun ki fè pati gouvèneman, panse avèk Ayisyen sa yo k ap viv nan peyi Tiki k ap soufri anpil anpil. Mèsi. Nou genyen menm, nou gen menm moun ki gen ti bebe, ki sèten ke fòk retounen, paske ti bebe pa gen sa n ta rele dwa bò isit, se sèlman pitit tè sa ki gen dwa sou tè sa alò nou gen moun ki ansent nou gen yon ti bebe ki avèk nou alò ou konnen depi gen granmoun nan kay timoun pa ka soufri nou kòm granmoun nou oblije gen timoun nou nou make ansanm avèl pou yo la sa vle di ke gouvènman tanpri souple fè tout sa ou konnen tout sa ki depann de ou pou retire pitit ou yo nan peyi sa paske si l te bon nou t ap rete ou konnen ayisyen deja. konnen ayisyen deja sètadi ke lè misye lap di yèyèyè se tankou l di mennen m nan peyi m se sa lap di nou kapab tande lap di sa ou konprann pou m afiche m yon batay rete yon batay e ke pozisyon nou ye nan latiki la nou anvi reponn alò maten an. Toujou genyen de moun ki toujou vini kap fè repetisyon ke koman yo kapab e ta va twouve yon fason pou alò nou te nan wi yè maten an. Video sa nap fèl spesyalman m konnen lap touche e konsène nou an Ayiti yo. Tanpri souple fè tout dilijans pou wè koman nou kapab retounen lakay nou paske sitou la nèj rive sitiyasyon vreman kawotik de tout fason se retounen. nou bezwen yo tou lè. Alò nou konnen ke ti videyo sa lap rive nan anba zye dirijan nou yo e vwa ap rive nan zòrèy nou avèk anpil siplikasyon, fè dilijans sove pitit nou ki deyò. Ka yo trè diferan, nou pa ka di men kantite idantifye yo, men se trè difisil e trè kritik. Se devan biwo a nou ye la, ou konprann? Se devan biwo a, nou menm se premye moun ki te gen randevou depi 28 jiyè, sètadike gen anpil foul moun dèyè nou. Anpil moun, ti grenn sa a, m te kapab di se yon metafò, paske gen Ayisyen ki pap pale, men fòk gen ki pale pou yo. Mwen menm m pa pale pou tèt pa m, m pa vle benefisye vòl la pou moun k ap kache, m vle benefisye l yon jou pou n wè videyo sa moun nan ap fè l la, kantite moun li t ap batay pou yo. Sitiyasyon nou ap viv pa bò isi yo, yo konplike pou nou anpil. Gade byen, gen anpil fredi wi, men kanmèm nou mete kò nou deyò pou nou kapab vini pale avèk òganizasyon an, pou nou kapab konnen ki jan e kòman yo ap kòmanse e kontinye avèk afè vòl lan pou nou. Men malerezman, sa ke nou tande yo, yo yon ti jan douloure, yo yon ti jan fè nou mal, paske Nouvèl sa ke nou te vin la a pou nou te tande nan zòrèy nou an se pa li menm nou jwenn li. Nou aprann ke gouvènman nou an, jiska prezan li poko janm di yon mo, li poko janm siyen ni yon bon pa konnen akò an li poko fèt. Men kisa mwen menm map di, eske yo pa gen pou nou te tande nan zòrèy nou an se pa li menm nou jwenn li. Nou aprann ke gouvènman nou an, jiska prezan li poko janm di yon mo, li poko janm siyen ni yon bon m pa konnen akò an li poko fèt. Men kisa mwen menm map di, eske yo pa genyen kè? Eske se tande yo pa tande ou di mwen se kè nou pa genyen? Paske nòmalman si nou gen pitit tè an kap soufri nan lòt peyi, nou pa panse avèk yo. Mwen ta renmen konnen pou ki rezon? Paske Ayiti se pou nou li ye tou. Il est vrai que nou te mete kò nou deyò, se pa volonte, kòm si se pa volonte nou pa gen pou nou te rete lakay nou. Wi nou te vle rete lakay nou, paske Ayiti se pou nou li ye tou. Men nòmalman, si y ap tiye nou, y ap vyole nou, y ap fè nou tout kalite bagay ki pa bon, nou oblije mete kò nou deyò pou nou al chèche lavi. Se lavi nou te vin chèche. Se pa kòm si sa y ap fè nou Ayiti an, nou te wè kòm si li pa t sifi pou nou te vin pran plis pa bò isit. Non! Nou te vini pou nou te vin cheche lavi. Paske Ayiti nou pa jwenn tretman vrèman sa ke nou te gen bezwen yo. Men pandan se tan ke nou vin la nou pa jwenn sa ke nou te bezwen an. Nou mande pou gouvènman, nou mande pou gouvènman ta fè dilijans pou nou kapab tounen lakay nou. Se pa travay ke nou pa jwenn. Nou jwenn travay, men li pa reponn a lapèl avèk sa ke nou bezwen. Nou gen fanmi, nou gen pitit dèyè. Nou bezwen ede yo, men malerezman sa ke nou jwenn pa bò isi an, menm pou nou menm pou l ta ede nou li pa sifi. Dèfwa se lòt moun nou genyen lòt kote k ap voye pou nou, pou nou menm pou nou kapab viv, pou nou peye kay, pou nou peye bil tou sa. Nou bezwen tounen lakay nou. Mwen konnen gouvènman li gen pou li wè videyo sa. Lè ke li wè li, m panse ke li kapab fon ti, yon ti panse. ansanm avèk nou paske bagay nou ap pran pa bò isi yo nou pa kapab ankò nou pa kapab ankò se sèlman nou bezwen tounen lakay nou. Nap di bonjou bonswa ak tout moun kap gad ti bout videyo sa e nou kwè ke mwen se ayisyen kap viv la Turquie e nou fè deplasman pou nou vin devan biwo oim kòm nou te toujou fèl e jounen jodi a nou wè se twòp atò. Nou di se twòp atò, paske nou wè pou nou se yon pitit yon peyi, pou nou mande èd avèk peyi nou, ke nou lan mizè nan lòt peyi, ke y ap maltrete nou, ke gen anpil nan nou y ap mete deyò lan kay, sitou pral gen nèj, anpil Ayisyen ap pase mizè, epi n mande Leta peyi nou èd pou li ta fè yon bagay pou nou, nou wè se konsa. OIM isit prè, OIM Ayiti prè, epi gouvènman Tiki a prè, epi se pou nou wè se leta ayisyen ki pa vle siyen. Pwoblèm pi rèd pou anpil nèg nan peyi Dayiti. Otorite amerikèn yo anonse nouvèl sanksyon kont sèten pèsonalite nan peyi Dayiti. Ansyen direktè administrasyon jeneral dwàn Romel Bell li sanksyone pou kòripsyon epi tou genyen senatè Rony Celestin. Nouvèl sa a rive nan dat 9 desanm nan ki make komemorasyon joune mondyal kont koripsyon. 2 mesye sa yo itilize pozisyon yo pou kapab òkestre akt de koripsyon. N ap raple senatè sant lan Rony Celestin li te sanksyone resaman pa bò kote Lèzetazini pou kesyon dròg. Gen yon nòt nou pat gen tan li ki sòti pa bò kote laprimati, minis, sekretè deta. Direktè jeneral yo dwe genyen otorizasyon Premye Minis lan pou kapab vwayaje aletranje. Dezòmè, manm gouvènman an dwe otorize pa Premye Minis Ariel Henry pou kapab ale aletranje, yon mezi ki konsène egalman Sekretè Deta sila yo epitou Direktè jeneral yo. Nan yon nòt ki te parèt depi madi 6 desanm 2022, Direksyon Imigrasyon ak Emigrasyon mande tout ajan imigrasyon nan diferan pò yo, ayewopò e pòs fwontalye, nan peyi sila pou kapab reklame pa bò kote tout fonksyonè nan leta, ministre, sekretè deta, direktè jeneral, ki ap pati pou ale nan lòt peyi yon otorizasyon diman sinye pa le premye ministre. Hum, tèt chaje. Y ap sentre dèyè nèg yo wi la. Bon, euh, lòt dosye yo se pou demen, dosye Matisan, euh, dosye Plèn nan. Gon dosye sou Bèlè la. M gon yon ti bagay m ap ba nou. Gè pete ant Bèlè ak Solino. Rete branche, demen n ap jwenn plis enfòmasyon. M ap ba nou tout enfòmasyon yo nèt. Nou pral kite w avèk fanatik foutbòl, fanatik ki desi, fanatik ki te sou wout pou kontan e ki manke desi Ahh bon match la te byen pase la se mwen m tap sipòte Kwasi men depi tou piti se fanatik Kwasi mwen mwen menm alèz depi tou piti nan vant manman m Kwasi ye sa vle di la Kwasi fè kèm kontan a Jezi pral fè rès la talè la konsa la epi m pral kale la epi m pral. Bon mesaj mtap voye pou bay fanatik Bresil yo se football son bagay e fèble li ye se ekip ou pèdi pwen bat nou pa bezwen tankou an nan al fè atak altèkasyon pou goumen jiskaske pou gen lanmò paske peyi a nou wè kijan peyi a an strès jis tout moun pase men nan kou lòt epi se mesaj sa mtap voye bay tout fanatik Bresil yo nou pa bezwen nan goumen ann fè tèt ansanm paske peyi a mande sa. Ok men sa kem pa kontan. ki la, ki gen yon mesi ladan l, k ap goumen pou nou, pou nou reprezante Amerik la wo e fò. Se sèl grenn ekip ki rete nan Amerik Latin nan la, nan Amerik la pou nou di tou. Donk n ap reprezante l. E n ap byen reprezante l, n ap chanpyon, Amerik la chanpyon. Wi, li bat Brezil. Ou panse l ap pase pou Ajantin? Ou panse l ap pase pou Ajantin? Wi, nan, non. Ajantin ta pase. Gade, depi son bagay ki ekri. Se yon pwofesi k ap akonpli. Gen wa k mouri pou li. Ou konprann? Gen moun ki mouri pou Ajantin sa l ye jodi a la. Ou konprann? Ou ka pran Maradona. Maradona mouri pou Messi chanpyon. Rèn Despay mouri pou Messi chanpyon. Fòk gen yon lòt wa. Fòk gen yon lòt wa nan peyi a. Nan mond lan. Donk, sa k ap fèt la e pa yon blag li ye. Moun pa bezwen doute de li. Messi. Chanpyon koup di mond li fini. Fanatik Brezil yo se zanmi nou ye. Nou nan Amerik Latin nan. Nap tire revanj lan. Nou pap kite bagay la pou Lewop. Nap retire koup la nan men Ewopeyen yo. Nap mennenl an Amerik. Epi fini. E sa nap di. Mesye gen bilan. Fanatik Ajantin yo may wolem avem. Ekip mwen Mèsi. Fyè ekip mwen Mèsi. Ajantin poko nan demi final Men son sèl bagay m di nou Profesi m nan ap akonpli kanmenm Son ekip ki poko janm chanpyon Son ekip ki poko janm chanpyon Kap chanpyon ane a Se profesi m nan Son ekip ki poko janm chanpyon Kap chanpyon ane a Ap gon sipriz. Antouka merci la famille, kom toujou un maximum de commentaires, un maximum de partage. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit? à la prochaine!